Nan jou k ap vini la yo, gen gwo rebondisman ki pral fèt nan dosye asasina prezidan Jovenel Moise. Prezidan kolonbyen an, Gustavo Petro, ebyen gen bagay k ap prepare avèk ministère de la justice nan peyi Kolonbi nan sa ki gen pou wè avèk mèsenè kolonbyen yo ki nan penitansye nasyonal la. N ap vini avèk plis detay pou ou nan yon. ti moman. Anbasad Kanada nan peyi Dayiti kòmanse egzekite pwomès yo fè pnh lan. Ebyen yè mèkredi 29 mas lan anbasadè kanadyen an Sébastien Carrière rankontre avèk otorite lajistis an Ayiti yo e deside siyen yon pwotokòl dantant kote ke polisye ap genyen pou pran fòmasyon avèk anpil lòt pwomès yo te fè ki sou wout pou egzekite. Ebyen nan menm jounen yè 29 mas lan, se te okazyon pou n al dekouvri yon lòt fwa ankò nivo mansonj ki genyen, nivo ipwokrizi ki genyen andedan pouvwa Ariel Henry ke André Michel ap dirije a. Ebyen yè, André Michel li fè plizyè tweets. Twit sa yo nou pral pataje yo avèk ou e nou pral ede w konprann pi byen, chak jou pi plis, ke André Michel nou wè la a, ki se alye pouvwa Ariel Henry an, li se prensipal obstak pou genyen yon bon eleksyon ki fèt nan peyi an, pou genyen yon bon refòm konstitisyonèl ki fèt, ki fèt andedan peyi an e twazyèm bagay lan, pou rive mete kanpe yon bon konsèy elektoral pwovizwa. Bonjou bonswa tout moun, m espere nou anfòm, m espere nou pare pou emisyon jodi an. Emisyon an chaje anpil enfòmasyon nou pote pou ou, e nou pral ede w konprann pi byen aktyalite politik la. Se pa de twa bagay k ap bouyi andedan pouvwa Ariel Henry an ki nesesite pou konnen yo, pou dekouvri yo. Se yon veritab plezi pou m avèk ou, ou sou tak 509 tout ayisyen konekte, si w poko abòne m ap envite w abòne, aktive ti klòch notifikasyon an pou w pa rate Okenn nan videyo nap genyen poun poste yo puiske nou toujou la pou nou enfòme w de tout sa kap domine aktyalite a. Ebyen janm te anonse nou l nan kòmansman videyo a ebyen Anbasadè Kanadyen an Ayiti Sébastien Carrière Yè mèkredi 29 mas lan ki te okazyon e ki te yon peryòd de rapèl, yon peryòd de memwa pou pèp ayisyen, yè make 36 zièm ane depi nou gen yon konstitisyon, depi nou se yon peyi demokratik ki soti anba joug diktati, ki soti anba joug opresyon, ebyen 29 mas lan li pat sèlman senbolize 36 zièm ane konstitisyon peyi an men tou se ta pral okazyon pou diferan lòt peyi ki an afè avèk Ayiti, ki yo menm antre gimè te deside pran de zangajman pou peyi an, ki ta deside ede Ayiti pou yo te fè, pou yo te, pou yo te parèt tèt yo, pou yo te mete kò yo deyò, nan lide pou montre gon bagay ki vrèman ap regle. Ebyen anbasadè kanadyen an, Sébastien Carrière, yè yo anonse ke yo siyen yon pwotokòl dantant avèk pnh lan, avèk Ayiti, ki pral ranfòse yon bò Akademi Polis lan, e pwojè sa a yo mete an plas lan, se Coworder International ki li menm ki pral kontribye avèk fòmasyon kad yo andedan pnh lan, ki pral pèmèt ke e pnh lan fè fas avèk kriz sekiritè ke nap travèse andedan peyi an la. Malgre ke nou konnen e fòmasyon ke yo pwomèt kad yo, fòmasyon ke yo pwomèt polisye yo, yo pa janm vrèman sifizan, yo pa vrèman sifizan paske si nap konte pa egzanp genyen peyi Lafrans ki nan 8 staj yo fè, 8 staj yo fè, yo fòme prè de 216 polisye. Kounye a, yon peyi kote ke ensekirite ap taye banda, ensekirite ap fè ravaj, gang fin pran tout peyi an, n ap pale n ap ede Ayiti, n ap pale n ap ede polisye, n ap fòme polisye, n ap fòme de kad, epi sou 8 saj nou fè, se 216 polisye, poukisa? Ki krent anbasad yo genyen? Ki krent lòt peyi sa yo genyen? Yo pa vle Lè yo mete, yo ta mete 50 polisye bim, 50 polisye swat, 50 polisye bri, 50 polisye bòyd nan fòmasyon, yo pa vle pou lè yo ale avèk polisye sa yo an Frans, o Kanada, yo pa vle pou polisye yo sove. Se prensipal preyokipasyon yo, se prensipal krent yo genyen nan moman an la a. Le fè ke Ayiti nan yon sitiyasyon difisil, peyi an tèt anba, yo mete nan tèt yo, plis polisye yo bay posibilite, yo bay yon viza pou al pran fòmasyon, enben se plis risk ki genyen pou polisye yo tou rete nan peyi a. Se plis risk ki genyen pou polisye yo, lè yo fin pran fòmasyon oubyen depi lè yo rive nan èpòt nan lòt peyi an, pou yo tou lage pye yo pou yo pa retounen an Ayiti. Donk yo oblije ap fè bagay la pa kont goute, Yo oblije ap fè bagay lan ti pa ti pa, menm jan w wè bandi yo ap mache sou nou, ap rive sou nou ti pa ti pa. Men se ki è sur, sè ke pwotokòl dantant lan li siyen e atravè PNUD, pral genyen dè milyon de dolar ki pral kòmanse bay, pral genyen e lajan ki pral kòmanse distribiye pou ede renovasyon Ekòl Nasyonal Polis lan, pou ede achte ekipman leto, achte plis zam, achte plis ekipman de pwoteksyon endividyèl pou polisye yo, achte dwòn pou polisye yo, paske kisa ki gen la a? Jan nou konnen, jan nou tande bagay lan yè sou Miami Herald lan, bandi yo, yo ap itilize dwòn, yo ap itilize dwòn pou yo fè kidnaping, yo ap itilize dwòn pou yo trake, pou yo veye, kòmsi yo vize w, ou menm, Yo gen entansyon kidnape w, yo gentan konn kote w rete. Yo mete dwòn sou tèt lakay ou, y ap gade tout aktivite w, y ap gade tout pakou w ap fè, y ap gade tout sa w ap regle, tout sa w ap jere. Yo gade a ki machin ou soti jodi an. Lè ou menm ou panse w soti sef, pa gen moun k ap veye w, pa gen moun ki ap gete w. Epi, pi devan ou pral rann ou kont ke bandi sa a ankò, li pral voye mesaj ba yo, li pral di, Jodi a, wè m pa pran w, men nan ki machin ou soti, men kote w te pase, eksetera. Miami Herald rapòte l. A yon sèten moman yo te kwè ke e pou anpil moun le fè ke yo se e swa sitwayen kanadyen, swa sitwayen ameriken oubyen sitwayen fransè ke yo te egzan de kidnaping an Ayiti paske yo konnen depi ou kidnape yon resòtisan kanadyen ou kidnape yon resòtisan ameriken ou kidnape yon resòtisan fransè wap kite ayiti pi a tan wap kite ayiti san viza paske ke lon vèy ou non FBI ap sou pis ou entèpòl ap sou pis ou depatman deta ameriken ap trake ou yap vin chèche ou an ayiti yap arete ou yo pral jije ou yo pral avè ou yo pral mete ou nan prizon a yon sèten moman yo te pè men kounye a kòm yo vin fè de kidnaping nan yon biznis Kòm kidnaping nan se mwayen ki pi fasil pou nèg yo rantre lajan e yo gen tout yon gwoup avè yo k ap blanchi lajan pou yo, donk sa vin pèmèt ke menm resòtisan etranje yo, yo pa epanye e resòtisan etranje yo se mwayen ki pi fasil pou nèg yo monte barèm nan, pou nèg yo leve nivo a pou yo fè plis lajan nan kesyon kidnaping nan. E tout pwen sa yo, yo te soulve nan e e nan antre e otorite Ministè de la Jistis yo, minis Jistis Emily Prophète, te gen minis planifikasyon Henri Campierre ki te la tou pou yo siyen pwotokòl dantant lan, Sébastien Carrière te la. Plizyè pwen te soulve nan sa ki gen pou wè avèk nesesite ki genyen pou yo fòme polisye yo, pou akonpanye polisye yo, pou yo ede yo pa rapò avèk pwoblèm de sekirite ki gen nan peyi an. Men èske sa sifi jounen jodi an la? Eske le senp le fè vini, vin di ke nap fè dè pwomès, montre ke nou kòmanse egzekite pwomès nou fè yo, pran dè desizyon, siyen dè pwotokòl dantant, eske sa sifi veritableman pou ede Ayiti, pou ede popilasyon ayisyèn nan fas avèk pwoblèm sekirite a? Paske yo toujou di l, yo di e nou konsyan ke pwoblèm sekirite ki gen la a, se paske otorite yo, anpil nan otorite k ap dirije Leta jounen jodi an la, yo patisipe nan kreye ensekirite a. Yo patisipe nan finanse ensekirite a. Yo patisipe nan bay ensekirite a jarèt. Paske lè nou pran opozisyon politik lan ki kreye de seri de gang sou pretèks ke barikad se avni, ki kreye de seri de bandi sou pretèks ke rete dèyè barikad ou barikad la se li k pral chanje lavi w, se li k avni w. Ebyen rezilta a jounen jodi an nou wè l. Jounen jodi an nou wè rezilta a, rezilta a se yon Vitelòm, rezilta a se yon lanmò san jou, rezilta a se depatman Latibonit lan ki fin gangsterize nèt Moun yo, moun Latibonit paka viv lakay yo, moun Latibonit peyizan yo, yo paka al plante diri, w ap gade espas kiltirab yo, w ap gade tè kote peyizan yo ta sipoze e plen diri, fè diri, w ap gade menm an, menm ti brousay, menm ti brousay, menm ti zèb wi, bèf yo pa jwenn, kabrit yo pa jwenn pou yo manje, poukisa? Paske moun yo paka viv ankò fas avèk ensekirite an. Moun yo pa gen lòt opsyon kounye a ke yo menm mobilize yo pou yo reponn avèk fèble mwayen yo gen avèk ban fas avèk bandi kap teworize yo, fas avèk bandi k vin touye yo. E kisa leta ap di nan tout bagay sa a? Ki reyaksyon Ariel Henry? Ki reyaksyon minis jistis lan Emily Prophète? Ki reyaksyon opozisyon politik lan ki tap pwomèt ke pral gen sekirite, pral gen stabilite etc. Ki reyaksyon yo jodi a? Anyen pa fèt, yo moutre w pa t gen okenn veleyite vrèman pou yo rezoud anyen, e pa rapò avèk mank de volonte ki anime nèg yo, pa rapò avèk ensousyans e konsyans nèg sa yo, kounye a ou vin jwenn yon entènasyonal ki ap jwe tit atò avèk Ayiti. Ou vin jwenn yon Lafrans, ou vin jwenn yon Etazini, ou vin jwenn yon Kanada, yo ap jwe tolalito. Jounen jodi an gen plizyè, gen plizyè konsiderasyon nou ka fè. Gen plizyè konsiderasyon nou ka fè pa rapò avèk apwòch ke Etazini fè de pwoblèm Ayiti an. On plan estratejik sou dizan. On plan estratejik pou ede Ayiti fè fas avèk pwoblèm estabilite l gen la, pwoblèm politik, pwoblèm estriktirèl yo, pwoblèm e sekirite a. Wi nou konsyan ke Pou kantite pwoblèm Ayiti gen la, pwoblèm miltifòm yo, pwoblèm yo yo anpil, pwoblèm yo yo andemik, sa vle di yo pwofon, yo la byen lontan, di jou o landemen yo pap ka rezoud, men gen yon priyorite la, priyorite an, prensipal preyokipasyon Ayisyen, chak grenn Ayisyen, se kesyon sekirite an, se kesyon gang, se kesyon bandi. Men le fè ke nou jwenn O entènasyonal, nou jwenn de swadizan peyi ami d'Ayiti ki toujou ap fè de pwomès, ki toujou montre yo gen volonte pou ede Ayiti, malgre ke yo ap pwomèt dè e dè milyon de dola. Nou konstate o final, 100 milyon pwomèt, 100 milyon dekese, nou pa wè ki avanse ki fèt pa bò lapolis, nou pa wè kisa lapolis genyen ki miyò ki ka ede yo konbat bandi. 10 milyon bay, nou pa wè kisa ki chanje? 50 milyon bay, nou pa wè kisa ki chanje? 250 milyon pwomèt, nou pa wè kisa ki chanje? E yo toujou ap ogmante kantite lajan y ap pwomèt peyi an, men anyen pa janm chanje vrèman andedan pnh lan pou rezoud pwoblèm nan. Kounyeya, la w oblije poze tèt ou kesyon, Èske pwomès sa yo oubyen èske lajan sa yo ki swadizan dekese pou al jwenn pnh lan pou achte ekipman pou polisye yo, pou achte zam pou polisye yo, èske nesesèman lè lajan sa a debloke, ki sa yo fè avèk li? Ki sa PNUD fè avèk lajan an konsiderableman? E se la a tou wi, e se la enpòtans ULCC ye, UCREF ye, pou yo ta ankete, pou yo ta konnen efektivman, èske lajan an li dekese, èske pnh achte ekipman, èske polisye yo jwenn nouvo ekipman, èske travay lan fèt pa bò kote inite de lit kont la koripsyon yo. Sa, li ekstrèmeman enpòtan. Men kòm nou pa gen peyi serye n ap fè, kòm nèg yo pa vle fè peyi, se zafè pa yo y ap regle. Epi nou rete la n ap viv nan ilizyon, n ap viv nan ilizyon kote ke se blan k ka vin fè tout bagay. Men lè w ap gade menm blan sa ki kanpe ki di w ke jamè o gran jamè pnh la p ap janm ka kolabore avèk FADH, w ap mande èske se ou menm ki mèt peyi w? W ap mande tèt ou èske se ou menm ki granmoun lakay ou. W ap mande tèt ou, jounen jodi an la a, èske Ariel ki nan tèt peyi an, ki plas li, ki wòl li? Èske se yon ti panten li ye, èske se yon ti maryonèt li ye? Paske lè w pa ka pran vrè desizyon yo, lè w pa ka pran vrè desizyon k ap itil peyi w, k ap defann entegrite peyi w, ki plas ou, ki wòl ou? Se sa k fè mwen menm, m ap toujou santi m konfòtab pa rapò avèk yon pakèt lòt otorite ki konnen yo se chèf lakay yo, tankou pa egzanp, genyen premye minis izrayelyen an, Benyamin Netanyahu. Biden rete lakay li Etazini, l annik rete kareman l di fòk gen refòm jidisyè e ki fèt e e e nan peyi Izrayèl. Ou pa chita avèk e otorite izrayelyèn yo, ou pa negosye avèk yo, yo pa t mande w, yo pa t di w yo pral fè refòm. Epi ou an ni kale nan jounal, devan jounalis etc. Ou deklare ke pral genyen de refòm an pwofondè ki pral fèt nan pouvwa jidisyè, nan sistèm jidisyè Izrayelyen an. Ebyen san pèdi tan, premye minis lan Li mete tèt li deyò pou l mande nan kisa, nan kisa Biden ap rantre la a, nan kisa sistèm jidisyè Izrayelyen an gen pou wè avèk Etazini, gen pou wè avèk Prezidan Biden, ki fè l kanpe, li di ke pral gen de refòm ki pral fèt. Sa a se desizyon pèp Izrayelyen an, se desizyon gouvèneman Izrayelyen an, li pa gen anyen, anyen, anyen pou wè avèk Etazini. Donk jodi an la nou panse nou gwo Ariel ki brav konsa? Nou panse nou gwo pouvwa leta, nou gen dè zotorite ki an dedan administrasyon piblik la ki konsyan de nesesite ki genyen pou yo kanpe pou yo defann peyi yo? Nou panse nou gwo minis defans Enol Joseph ki gen gason nan gason la se k pou ta di e nou gwo lame Gon ministère defans la, se responsabilite nou pou n travay de konsè avèk wo kòmandman lame a pou nou ba yo ekipman, pou nou ba yo materyèl. Nèg yo prefere gagote yon pakèt milyon k ap soti nan dwàn nan, vòlè lajan peyi an, alòske tout milyon sa yo chak mwa k ap soti al jwenn de patikilye, yo te ka mete l nan yon bidjè, yo te ka rantre l nan kad yon pwojè pou yo achte ekipman, pou yo achte tout sa lame Dayiti ap bezwen. E san nèg yo pa rann yo kont gon bagay, gon bagay k ap pase la, san nèg yo pa rann yo kont, a chak fwa bandi an li jwenn posibilite pou l gen pi gwo zam, se yon longè davans l ap pran sou pnh lan, se yon longè davans l ap pran sou polisye yo. Paske sonje byen, zam ke Zam ke e lè w tande y ap fè w don, y ap fè w kado eksetera, se sa k nan lide yo yo ba ou. Anpil fwa se pa sa ou vle a yo ba ou. E menm lè w ap achte, m gen enpresyon ke otorite sa yo, Etazini, Kanada, se sa yo menm yo deside a tou lè kou se yo menm pou yo ba ou. Donk jounen jodi an, si nou pa ka chèche, si Ayiti, si gouvènman ayisyen an pa ka chèche lòt koulwa, pa ka chèche lòt filyè pou yo jwenn zam pou pnh lan, pou yo jwenn zam pou yo ame lame dayiti, li evidan ke kesyon de sekirite n ap pale a, se kay vwazen n ap rete n ap wè sekirite. Se nan lòt peyi nap rete nap wè sekirite, men an Ayiti nap toujou nou enstabilite, nap toujou fas, nap toujou gon peyi ki an pwa de vyolans, nap toujou gon peyi kote se gang kap dirije, kote se gangstè ki ap fè presyon sou popilasyon ki gen kontwòl vi ak byen moun. E bizarman, gon bagay kap prepare la. 2 jou de sla, Nan nan espas tèminal Varreux an, bon gen prè de 2 mwa la, gen prè de 2 mwa, gen afwontman k ap fèt nan zòn tèminal Varreux a pou kontwòl teritwa, men 2 jou de sla, gen gen gen dechargeman, y ap dechaje bato ki pote danre alimantè, on grenn bal mawon soti, kote l soti, li tonbe nan bato a. Gen 2 anplwaye tèminal Varreux ki be ki blese. Kounya yo di w, Li posib pou gen rarte gaz. Li posib pou gaz pa ka soti nan tèminal Varreux a pou l al nan ponp. Donk la a ou deja konprann, nan jou k ap gen pou vini la yo, li pwobab pou gen yon lòt rarte atifisyèl gaz. Nan jou k ap gen pou vini la yo, li pwobab pou menm pwoblèm yo kòmanse ankò, tout moun a galon jon yo nan lari, Gaz la tou monte ankò, epi sa w tande a, petèt se pretèks Ariel Henry ak gouvènman l lan, pou l reyajiste, pou l remonte pri gaz la, nou pa janm konnen. Paske nou konnen nèg pa bò isit, se odasye yo ye, se koken yo ye. E tout è lye. Ensekirite an li lye avèk kesyon enstabilite politik lan. Nèg ki nan politik k ap ame gang, k ap ame bandi. Enstabilite politik lan, li lye avèk kesyon ekonomi an. Donk puiske moun yo pa ka al vake aktivite yo, nèg ki ap fè biznis an Ayiti yo pwofite tout bagay tèt nèg, yo monte tout bagay yo. Sa w tande a la a, dola ap pran, goud la ap pran kalòt o pwofi de dola a, dola ap grenpe, dola ap grenpe, dola ap grenpe. Epi afè tout moun ap regle, afè tout moun ki gen lajan andedan peyi a ap regle, malere malerèz pa ka viv. Pandan w tande malere malerèz pa ka viv lan, menm moun sa yo ki te konn ap di w malere malerèz pa nan fèt lan ebyen yo menm se yo menm k ap mache sou malere malerèz yo, se yo menm k ap rantre nan senmèt senkant yo paske lè w ap tande de seri de deklarasyon ki ap fèt, de seri de pawòl k ap soti nan bouch. De seri de nèg ki fin kraze peyi an, ki sot pase 4 tran ap kraze yon peyi, ap destabilize yon peyi, w ap poze tèt ou kesyon, èske lè nèg sa yo t ap pale, lè yo t ap aji, èske se sou, èske se sou stupefyan yo te ye? Èske yo te konn pran dwòg? Èske yo te konn fimen? Èske yo te konn pran kokayin, krak? Paske gen kèk deklarasyon yon nèg fè, fò w mande èske tèt li te dwat lè l te konn ap di yo. Gen kèk bagay mwen menm m ap gade nèg ki te nan opozisyon Andre Michel, Nenel Cassy, Marjorie Michel yo ap di jounen jodi an la, li evidan m oblije poze tèt mwen kesyon, lè nèg sa yo te konn ap fè dè deklarasyon sou prezidan Jovenel Moïse, èske tèt yo te dwat? Yè m ap gade Andre Michel ki fè 3 twit. N ap gade yo la avèk mwen, m mete yo pou nou. Nan premye pati a André Michel li deklare 29 mars 87, 1987, 29 mars 2023, sa fè 36 lane depi nou gen yon konstitisyon. Jodi a n ap tann HCT a lanse ofisyèlman deba sou koze revizyon konstitisyon an pou nou mete pwopozisyon nou yo sou tab lan, nou pral mobilize tout peyi a pou antre nan deba sou revizyon konstitisyon an. E l al pi lwen toujou, banm ba nou, li kontinye pou l di, fòk depite ak senatè sispann bay minis presyon pou lajan. Koze itilize zafè dechaj pou mete moun deyò nan zafè politik peyi an dwe sispann. Eske nou bezwen tout depite ak senatè sa yo? Koze eleksyon chak 2 lane a dwe kanpe. Fwa sa a fòk dyaspora a ladan l, twòp chèf nan peyi a. Leta depanse twòp lajan pou yon bann chèf ki pap regle anyen. Eske nap kenbe CSPJ a oubyen nap bay kou kasasyon jere pouvwa jidisyè a? Eske li nòmal pou chak 3 zan yon jij enstriksyon ap chache patwon politik pou renouvle manda li? Kisa nap fè ak peyi an? Li lè pou n fè deba sa yo. Evidamman, li lè pou n fè deba sa yo. Li lè tou pou ou menm ki ap gade videyo a, pou dekouvri kiyès André Michel lan ye tout bon. W ap gade yon diskou, si w pa t konn André Michel petèt ou t ap di tèt ou, O! Tout sa l di yo sanse, tout sa l di yo gen sans yo, yo gen plas yo. Wi fòk dyaspora a ladan l. Wi gen twòp chèf andedan leta a. Eske oblije gen tout depite sa yo, eske oblije gen tout senatè sa yo, poukisa pa ta gon refòm konstitisyonèl etc. Men kesyon sa yo se mwen k pou poze yo, se ou k pou poze yo, se pa Andre Michel ki pou poze yo. Se pa yon nèg ki fin kraze yon peyi konsa ki pou poze yo. Se pa yon nèg ki anpeche refòm konstitisyonèl fèt nan peyi a deja ki pou vin ap poze kesyon sa yo. E ou pral konprann noir sur blanc ki sa k fè se kounye a André Michel ap mande pou HCT, y ap tann pou yo vin fè pwopozisyon pou refòm konstitisyon an. Ban m di w, nou sonje prezidan Jovenel Moïse te gen ide fè referandòm. Ebyen mezanmi, m pral ba nou des enfòmasyon de trè bòn sous. Nou wè apre Ariel Henry nan moman an la, prensipal obstak peyi an, prensipal obstak pou peyi sa a jwenn stabilite politik li, li pa lòt moun ke André Michel. E m pral ba ou detay, kisa ki fè selon mwen menm prensipal obstak lan se li menm. Nou sonje te gen yon CEP ki te mete kanpe pou òganize eleksyon, pou eleksyon te fèt andedan peyi an. Poukisa selon ou menm, CEP sa pat janm ka rive fè eleksyon. Poukisa CEP an pat janm ka rive finalize pwosesis eleksyon an ni pwosesis referandòm nan? Paske veritableman te gen moun ki te kanpe anfas yo. Yo menm tou, diferan manb CEP an te fas avèk dè obstak. E obstak sa yo ki kote yo te ye? Yo te alafwa nan kou de kasasyon, e yon lòt bò yo te atè a nèg ki te nan opozisyon politik. Men kounye a kesyon ap poze tèt ou, kòman fè yon CEP l mete kanpe nan objektif pou fè eleksyon, pou vin gen yon lòt prezidan nan tèt peyi an, pou vin gen de nouvo eli nan tèt peyi an, kòman fè kou de kasasyon konstitiye yon obstak? Ou pap konprann, enben banm fè w konprann. Cour de cassation se la jij an dènye, an dènye rekou yo syeje. E konstitisyon an fè obligasyon ak de seri de moun ki pral okipe de fonksyon, ki pral rantre dan de fonksyon Yo genyen yon obligasyon de prestasyon de sèman. Yo gen yon obligasyon pou y al prete sèman devan jij Kou de Kasasyon yo. Si nou pa egare, si nou sou men nou, nou pral wè Ariel Henry, ki sa l sot fè tou resamman la a? Li sot konplete Kou de Kasasyon, enstale jij yo. Paske objektif lan, se rive mete kanpe yon CEP pou al òganize referandòm ak eleksyon. Etan done ke nan Cour de Cassation diferan jij ki te la yo pami yo Wendelle Coq, ha wi jij Wendelle Coq ki te gen entansyon pou vin prezidan e menm jij Wendelle Coq sa a ki gen non l ap site nan asasina prezidan Jovenel Moïse, menm jij Wendelle Coq sa a ki te nan opozisyon politik lan, Li te manb Cour de Cassation. Entansyon an, kisa l te ye pou yo nan opozisyon an, se te chwazi yon jij nan Cour de Cassation mete kòm prezidan peyi an, lè yo fin chavire Jovenel, lè yo fin touye prezidan an, etc. Men, lè w ap pale de pouvwa jidisyè, jij yo pa sipoze enplike nan politik. Fonksyon de jij lan, li enkonpatib avèk de fonksyon politik. Antanke pèsòn, antanke jij, ou se yon moun wi, ou ka gen konviksyon politik ou. Wi ou ka gen konviksyon politik ou, ou ka flache sou tèl dirijan, sou tèl lidè, sou tèl moun, men kesyon de piblisite pou ap fè piblisite pou montre ou gen apatenans politik avèk tèl gwoup, avèk tèl lòt gwoup, li kontrè avèk stati de jij ou. Ebyen se depi lè sa ke CEP Prezidan Jovenel Moïse te mete kanpe an, Mesye dam yo te kòmanse pran baf, mesye dam yo te kòmanse pran kou. Donk, nou vin konprann, depi alabaz, mesye dam nan opozisyon politik yo, yo te chèche visye tout pwosedi ki te fèt, tout travay ki te fèt pou te mete kanpe yon CEP k t ap genyen obligasyon pou òganize eleksyon, pou envite pèp lan ale vote, ale al chwazi moun nou vle k pou ranplase Prezidan Jovenel Moïse, pou ranplase depite ak senatè yo. Paske otomatikman, Manm CEP yo, yo pa prete sèman devan Cour de Cassation, devan jij yo, yo pa gen lejitimite. Sa a nou klè sou li. E se youn dè rezon w t ap tande yo, yo rele krèy elektoral, yo rele diferan manm CEP yo, moun k ap fè krèy, yo rele, yo ba yo tout non. Paske yo pa t gen lejitimite, yo pa t pase devan, yo pa t prete sèman, Yo pa t ka vin, yo pa t ka fè valwa kalite e de manb de CEP yo. Men, le fè ke moun yo pa t prete sèman, se pa t nan volonte moun yo, se pa t nan volonte Prezidan Jovenel Moïse, se pa t nan volonte gouvènman ki te la, men pito se politik ki t ap fèt andedan Cour de Cassation avèk ti klik André Michel lan, ti klik opozisyon politik lan, ti klik opozan radikal ki te la a lepòk. Si w pa t konn sa, ban m tou di w li. Enfòmasyon ke m jwenn de trè bòn sous, jou pou prestasyon de sèman an fèt nan kou de kasasyon, tout manm CEP yo desann. Yo desann, yo te ba yo lè pou yo ale, tout moun rive sou plas pou yo prete sèman. E jou sa a, Se pa sèlman manm CEP an ki te genyen pou fè prestasyon sèman, te genyen e asistan direktè OPC an ki te genyen pou fè prestasyon sèman apre ke manm CEP yo te fin pase. Kisa nou konnen yo fè? M pa kwè memwa nou fè nou defo, nou sonje tout tolalito, tout monte desann manm CEP yo t ap fè. Ebyen, yo fè asistan direktè e OPC a vin prete sèman avan manb CEP yo, epi yn fwa ke asistan direktè OPC a fin prete sèman, jij yo kòmanse ale grenn pa grenn. Mank de respè! Yo kite asanble a, yo kite seyans lan grenn pa grenn, grenn pa grenn, yo ale, yo ale, yo ale, jiskaske yo ranvwaye, yo ajoune e, e, e, e, prestasyon sèman manb CEP yo. Yo voye yo ale, epi sak dwòl la wi, yo voye yo ale Sinedhie, ya rele yo, San delè, ya rele yo, toujou prepare yo, ya rele yo. E jiska dat, anyen pa janm fèt. Sa k pi grav lan, petèt ou ka pa t konn enfòmasyon sa a, nou wè jou, nou wè jou menm pou manm CEP yo al prete sèman, André Michel li debake nan cour de cassation. André Michel li pa jij, André Michel pa jounalis fotograf, li pa jounalis repòtè, ou pa konn ki wòl li, li desann nan cour de cassation lal asire l ke travay yo bal fè a, djòb yo bal fè a, misyon yo bal fè an li egzekite l. E objektif lan te klè, se pat kite CEP an prete sèman. Li desann, l al asire l. E otomatikman l desann. S on entimidasyon l ye. S on entimidasyon l ye. Paske m pa ka kwè ou s on opozan politik, on prezidan chwazi manm CEP pou òganize eleksyon an tout transparans, epi ou menm ou desann, w ale kote prestasyon de sèman a fèt, alòske. Kòman bagay la te ka pli Nèg yo tèlman rive nan yon limit kote ke y ap entimide manb ZEP yo, se sòti, se desann, al fè foto machin manb ZEP yo, al pran videyo, al fè foto plak machin eksetera. Nan lide pou entimide moun yo pou yo pa fè travay yo. Nan lide pou entimide yo pou pa gen referandòm ki fèt, pou pa gen eleksyon ki fèt. Epi menm André Michel sa jounen jodi a, l ap pale kote ke l ap tann HCT Lap tann HCT, se HCT lap tann, se madan Maniga lap tann, se Calix Feridor lap tann, se Laurent Sincir lap tann pou yo vini avèk kesyon, avèk kesyon refòm konstitisyonèl lan pou li menm pou l ka vin met pwopozisyon l sou tab lan. Ki pwopozisyon w ka fè? Ki pwo, mwen menm m pa gen oken pwoblèm pèsonèl avèk André Michel. Men onètman moun sa yo rive nan yon pwen tèl ke mwen menm antank Ayisyen yo fè m pa ka viv nan peyi m, mwen menm antank Ayisyen yo fè m pa ka respire nan peyi m, yo fè m pa ka aprann anmèrd nan peyi m, yo fè m ap fui peyi m, yo fè m tounen refijye nan pwòp peyi m, moun sa yo a ki je pou m gade yo? Moun sa yo, kòman pou m santi m vizavi de yo? Pwoblèm nou gen avèk André Michel, se yon pwoblèm kolektif li ye. Pwoblèm nan pa konsène mwen menm endividyèlman kòm yon senp sitwayen, li konsène nou tout, paske jounen jodi a antank Ayisyen, jounen jodi a lè n te gen yon gwoup nèg ki te di yo t ap batay pou nou, pou avansman peyi, pou stabilite peyi epi se sa yo remèt nou. Des millions de dollars dekese, près de 40 millions de dollars debloke pou yon referandòm, nèg yo gaspiye lajan, lajan leta ayisyen. Se pa lajan ni Etazini, ni Kanada, ni Lafrans. Lajan leta ayisyen. Paske sonje byen, se menm kominote entènasyonal sa a ki pa t dakò ke, menm Core Group sa a ki pa t dakò ke Prezidan Jovenel Moïse te fè referandòm, 40 milyon de dola pou referandòm nan te òganize an, se lajan kontribisyon nou, lajan taks nou, lajan enpo nou yo te ye. Donk nèg sa yo opozisyon an ki gaspiye yo, ki gagote yo, epi kounyeya, jan l t ap trete prezidan Jovenel Moïse ti vagabon lò kwaze avè l se sapata l souflete l lan, ti vagabon sa yo kounyeya, jodi an, pou y ap kanpe nan figi moun, pou y ap kanpe nan figi w, nan figi m, sou pretèks ke yo konnen dyaspora tèlman anvi, tèlman vle vin patisipe nan vi politik andedan peyi l, pou y ap foure dyaspora nan koze yo, nan lòbèy yo. Nou menm ki nan dyaspora a fòk nou ka kòmanse bat chalbari dèyè yo, nou pa bezwen André Michel kòm pòt pawòl nou, nou pa bezwen André Michel kòm defansè nou, nou pa bezwen André Michel kòm moun ki ap mande entegrasyon dyaspora nan vi politik. Paske byen lontan nou tap gentan vote, byen lontan nou tap gentan patisipe nan referandòm, nou tap deside sa nou vle de pa nou menm. Jounen jodi a se pa yon pakèt ti kowonpi, se pa yon pakèt ti malandren ki fin kraze yon peyi, ki fin fè konplo met Ayiti kote l ye la, ki fin mete Vitelòm inosan sou moun. Epi w pral tande pi devan, ki pral di w yo pral pale nan non peyi, yo pral pale nan non pèp. Jodi an la, prensipal obstak lan kiyès li ye? E m ba nou garanti, si eleksyon òganize avèk Andre Michel, avèk Ariel Henry, si refòm konstitisyonèl fèt sou yo an verite, ou wè Andre Michel li t ap plenyen pou dizan phtk ki gangsterize peyi an ki mete nou kote n ye la a? Enben nou pa bezwen pale. Nou pa bezwen pale sa k ka rive Ayiti avèk nèg sa yo. Rejim bout fè sa a, rejim ou wè Ariel ap dirije tankou yon diktatè ki je l pete, zòrèy li, zòrèy li kreve l pa tande a, ebyen nou pa bezwen atann nou a kisa nou ka, a kisa nou ka jwenn pi devan. Paske, bon, kòm m pa, kòm m pa ka fè kòlè m pa dwe nan fè kòlè, moun sa yo enèvan vrèman. Yo enèvan. A yon sèten moman mwen map mande tèt mwen, ki sa nou dwe fè? Ki sa nou dwe fè ankò pou nou retire peyi an anba men nèg sa yo? Ki sa nou dwe fè? Ki sa nou ka fè? Paske nou pa ka sèlman rete la ap konstate lè dega. Andre Michel li pa nan gouvènman, Andre Michel plen machin e plen polisye dèyè l nan kòtèj li, li gen machin leta anba dèyè l, a kèl titre? De mèm pou Majorie Michel. De mèm pou yon pakèt alye. Mwen menm fenomèn sa m pa ka konprann li. M pa ka konprann li. Yo fè yon akò 11 septanb, li pa mache. Yo vin fè yon konsansis 21 desanm. Men kounye a, André Michel ap pale kriz politik, l'accord du 21 décembre n'est pas un contrat juridique. Ok, li pa yon kontra jiridik. Pa gen pwoblèm. Sa vle di, moun ki sinyatè yo pa tenu par li menm. Men, gon lòt bò, akò 21 desanm nan li fè konnen ke ap gen eleksyon kap òganize. Men Ariel la, Ariel, jan yo tap konteste lejitimite CEP an. yo te rele l CEP e Krèy, KEP Krèy, etc. Ebyen, jounen jodi an la, akò 21 desanm nan, akò Krèy sa a, akò Krèy sa a, m pa kwè yo pral bezwen vin kwoke l nan tèt pèp lan. M pa kwè yo pral chita la pou yo di, kòm si de ryen nete avèk ti klik yo nan Core Group, avèk ti klik yo andedan kominote entènasyonal lan, yo pral vin avèk yon eleksyon pèpè, avèk yon referandòm pèpè de e pachiman debachi la pou yo vin koken nan figi nou. Sa a nou klè sou li e pa gen dout ke nou menm kòm Ayisyen, pa gen dout ke nou menm ki vle stabilite andedan peyi nou, nou p ap pran nenpòt bagay nan men yo. Sa a li evidan. E lòt dosye ki ekstrèmeman enpòtan, toujou nan sa ki gen pou wè avèk kesyon e politik, kesyon enstabilite, kesyon ensekirite tou, nou sonje e E 28 oktòb ki te pase a, yo te asasinen Eric Jean Baptiste. Ebyen, depi apre asasina Eric Jean Baptiste, ki te sekretè jeneral RDNP, RDNP, bon, pati strikti politik Madan Maniga, e moun yo, gen de seri de lòt alye politik, patizan politik, militan ki estime ke Madan Maniga pa fè anyen pou Eric Jean Baptiste jwenn jistis. Madan Maniga ki bon ki son pwòch pouvwa Ariel lan, ki son alye pouvwa Ariel lan, yo pa fè anyen e jiskaprezan vrèman dcpj pa soti rapò dankèt, ou pa tande ki jij denstriksyon ki sezi de dosye an, se kòmsi, se kòmsi e sa ne veut rien dire, sa ne veut rien dire e Erik Jean Baptiste yo asasine l, E son sitwayen lanmda ki asasine, e yo pa bezwen konnen si sa asasina a gen pou wè gon mobil politik, yo pa bezwen konnen si asasina a li ap rantre nan yon fè divè, yo pa bezwen konn si asasina a gon motif ekonomik, yo annik rantre l nan kotidyen an. Yo rantre l nan kotidyen chak moun, menm jan yo vle fè nou viv aksepte ensekirite an, aksepte e krim k ap fèt sou fanm ak tifi yo. Donk tout bagay kòmsi de ryen netè, Mesye dam yo yap fòse nou bwèl dò ke m espere ke madan maniga li byen dòmi chak swa konsyans li pa repwoche l m espere ke li byen dòmi chak swa e e e li pa santi l boulvèse li dòmi lejè l dòmi sef li dòmi bagay paske gen kèk bagay kap pase andedan peyi an fòk somèy ou twouble fòk ou pa ka dòmi fòk wap wè zonbi yo kap pase devan w Bagy yo pa piti, bagy yo pa gen jwèt ladan yo. E an palan de zonbi, m pa konn si nou fè remak sa, pandan semèn ki sot pase an, semèn sa yo, gen yon pakèt nèg ki te konn ap frape prezidan Jovenel Moïse di, ki te nan opozisyon politik, ki ap met tèt yo deyò, k ap fè mea culpa. Se kòm si nèg la vini, lap mande padon a la nasyon. Li regrèt jan l te konn ap pèsekite prezidan Jovenel. Li regrèt sa l te konn di yo. Li regrèt ke l te nan opozisyon. Se kòm si se te devan yo te konn ap mete nèg yo. Nèg yo e kòm si, jan y ap mande padon la, m gen enpresyon, yo vle fè nou konprann lè yo te konn ap aji, deklarasyon, pawòl ki te konn ap sot nan bouch yo, yo te konn aji, sou efè de pwodwi psikotwop, kòm si nèg yo gèlè te konn, yo te konn dwoge, yo te konn sou, m pa konprann! Se sa nèg yo te vle fè nou konprann. Nèg la di, pote zam, pote kòd pou mare prezidan, pou touye prezidan. Epi jounen jodi an, nèg la regrèt ke l te di sa. Lè prezidan fin mouri an wi silvouplè, lè yo fin asasinen prezidan an wi. Nèg la di, kenbe prezidan an, souflete prezidan an, nèg la di, e, boule peyi an, kraze peyi an. Tout nèg ki te nan opozisyon politik yo, yo chak te gen yon diskou hein. Yo chak te gen yon fason yo t ap aji ki t ap ensite popilasyon boule kawoutchou, kanpe dèyè barikad. Wap tande Daniel Supplice ki regrèt li fè mea culpa l mande padon. Wap tande ansyen komisè gouvènman Danton Lé, Danton Léger wi! Hee! Nèg sa a li o li li di w lap pot kòd, li di w lap pot zam pou kisa? Pou yo fè manifestasyon nan Léogane pou mare pou mare prezidan, nenpòt moun ki ap vin anfas yo se mare se touye. Se sa yo te konn ap fè pwomosyon. Mph se apoloji vyolans yo te konn ap fè men jounen jodi an se se regrè yo gen nostalji yo pa tande jojo ankò etc anpil moun ap poze kesyon kisa Martine fè ki fè nèg yo ap met tèt yo deyò konsa eske se zonbi Jovenel li lage dèyè nèg yo Eske se jovenel li te met li te antere avek yon ponya al chèche jistis nan de grenn nèg yo paske yo paka konprann menm mwen menm paka konprann bagay la tou paske yow a yon sèten moman a yon sèten moman fòk ou di tèt ou gen bagay ou gen bagay gon gon gon jan w te gon jan Ou tap montre moun ou ye. Gon diskou ou tap vann. Ou pa ka annik leve yon bon maten pou vin moutre moun yo ou inosan, ou pa gen anyen pou wè avèk sa k te rive a. Tout nèg sa yo, sonje non yo byen. Depi se opozisyon politik ri, Kanè, Nèl, Majori, Andre Michel, Edmond Supplice Bozil, e Youri te ladan l, G8, G20. Tout nèg sa yo, sonje non yo byen. Yo kontribye nan kraze peyi a paske yo te konstitye opozisyon radikal la. De seri de alye Danton sa yo a sonje non yo paske fòk nou wè nèg sa yo ap mache nan lari bon m pa konnen si sa ap rive tèlman y ap gen nostalji tèlman nèg yo ap gen regrè si y ap mache nan lari toutouni pye atè tankou moun fou men m gen enpresyon m gen enpresyon zonbi an zonbi an lage nan degwenn nèg yo. Zonbi an gen pou fè nèg yo tèlman seche sou pye nap mande sa kap pase gen gen nèg m wè k kòmanse seche men gen moun ki di se se kesyon sanksyon an ki fè ti figi yo chèch bagay men m santi gon kesyon zonbi tou paske m sonje m sonje lè m te ale nan e memoryal yo te fè ane dènyè pou prezidan Jovenel Moïse nan te gon frè k te di men lakou a pa jwe nan se gran moun moun yo ye donk si yo lage zonbi an ap konprann sa donk e dosye asasina prezidan Jovenel Moïse an janm te di nou nan kòmansman an li pwobab li trè pwobab pou gen gran rebondisman ki fèt ladan li paske peyi kolonbi yo deside pou yo atake an jistis leta ayisyen pou vyolasyon de dwa imen. Ebyen, pral, sa pral prèske gen 2 zan la depi kolonbyen yo, yo detni nan penitansye nasyonal, yo pa janm pase devan jij natirèl yo, yo detni dan de kondisyon inimen, degradan, kòmsi se nan e vakans yo te vini. Kòmsi mesye sa yo se nan otèl yo te vini, se plezi yo te vin pran, se banboche yo te vin banboche, se nan kwazyè yo te vini an Ayiti. E Kolonbi vrèman konteste jan Kolonbyen yo ye nan Penitansye Nasyonal e yo deside pou yo ta pouswiv Leta Ayisyen. Donk, n ap vrèman rete fokis pou nou wè evolisyon k ap genyen nan dosye sa a. Men se ki è si, se ki è si, menm lè Gustavo Petro fè sa l vle, jan l vle, men nou menm an Ayiti, Si Ariel Henry ta deside pou l ta remèt kolonbyen yo ta libere kolonbyen yo, nou menm nou gen reyaksyon pa nou nan popilasyon an. M pa ka di w kisa l ap ye, m pa ka di w kòman n ap reyaji, men sa ki evidan, sa ki sèten, nou p ap janm aksepte pou kolonbyen yo ta kite penitansye nasyonal pou yo ta al byen pase lakay yo an Kolonbi. Sa jamè, o gran jamè. Donk rete konekte avèk nou, se te yon veritab plezi pou m te avèk ou jodi a pou m te pote enfòmasyon yo pou ou. Randevou an l ka se demen sou menm chèn nan nan menm lè a. Si w poko abòne m ap envite w abòne w sou tak 509 tout ayisyen konekte. Emisyon an se Mon Editorial avèk Yanick. Nou la pou nou pale peyi, nou la pou nou kòmante aktyalite yo ansanm. Rete konekte. Mèsi tout moun. A trè byento.